Pale avèk nou. Bonswa Guerrier, bonswa radyo a, m salye tout moun kap tande nou nan Sid peyi a, nan Amerik la, nan tout Ewòp la, nan tout monn lan nèt. ap dòmi aswè a nan imigrasyon an paske m pa vle gen abi k fèt. Lè m selew a sa vle di ke mwen gen yon remak ke m ba chak moun k ap dòmi nan imigrasyon an aswè a. Dayè gen yon foul prèske m mèt di w prèske mil moun k ap dòmi aswè a la nan imigrasyon an. Moun sa yo soti Jeremi, yo soti Okay, yo soti Kafou, Gresye, Lewogàn, Grangwav. Donk majorite moun sa yo se pa moun Miragwàn. Petèt ou ka petèt jwenn chak jou ou ka jwenn moun 10 moun Miragwàn petèt ki fè paspò. E tout moun sa yo se moun ki soti Kafou, Gresye. Konnen yo pa kapab travèse Matisan, yo vin oblije lage kò yo nan nip peyi a pou ke yo fè paspò yo. Donk pou leprezan la a y ap dòmi nan lokal nan konplèks la ki se lakou lokal imigrasyon an. E tout moun yo la y ap dòmi e yo gen ti radyo yo, genyen k ap fè mizik yo. bon absent nou te avèk yo a 3 zè a pou le prezan la nou avèk yo toujou donk nap kontinye travay ak popilasyon an jiskaske nou pa kapab ankò. Trè byen mèsi deja bon travay Jean Ernest Muscadin Cloven Jean Jacques sitwayen sa lapolis te prezante kòm manb gang vitelòm se konsa lapolis te prezante li e di mwen relasyon ou menm oubyen relasyon pakè a avèk lapolis Se ki sa l ye? Eske nou an armoni? Eske n travay de konsè? Kouman sa ye CG? E relasyon mwen avèk pakè a, e son relasyon pakè a avèk lapolis son relasyon ki etwat. E nou gen yon direktè depatmantal ki konprann, k ap travay, ki deside met pye l atè, ki deside travay de konsè avèk pakè a. Nou gen yon SDPA ki se enspektè komisè Charles. Franswa e Iste yo nou ta kapab di nou enfatigab, ki kanpe avèk nou. Nou gen yon staf ki gwo, solid, k ap batay maten, midi, swa. Nou gen yon SDPM. Peyi konplè ki kanpe. E relasyon pakè a avèk komisè Muscadin e relasyon komisè Muscadin avèk lapolis se yon relasyon ki etwat. Men tou Muscadin avèk lapolis se de zèl yon sèl zwazo. Donk nou gade menm kote nou soti menm kote nou pral menm kote. Jisteman, antouka trè enteresan. Lapolis te arete Clovens Jean Jacques men fò m esplike moun yo ke lapolis toujou arete se pou lajistis lapolis arete se pa pou tèt li yo defere l oprè de pakè a e ou pran desizyon men di nou èske lapolis te genyen de enfòmasyon sou sitwayen sa poukisa lapolis te arete misye e menm presipite, si n ka di l konsa, pou prezante l kòm yon manm gang Vitelòm. Ban m ba l pou klè avèk ou. Li pa sekrè pou pesonn komisarya nan peyi a, yo pa ka di yo pa t gen fototip sa a avèk non li k ap sikile sou telefòn polisye yo. Nou pa konn misye sof ke nou pa konn misye nan gang ni nan vòlè. Sof ke li te fè yon karyè etan Pòtoprens nou pa konnen pou tan li te fè Pòtoprens yo. Men pou la a bò isi a la non. M di misye pa gen zam yo di m non misye pa gen zam. M di nou pa konn tande tire nan lakou lakay misye yo di m non. Donk 5 sou 5 tout moun reponn an linanimite e pozitif de misye. Misye pa gen oken move presedan nan zòn nan. Avèk sa, lapolis te vin defere li pandan jodi an. Lè lapolis defere li, nou tande misye, nou poze misye tout kesyon ki pou ki rapòte tout chaj ke lapolis te chaje l yo ak sa ki gen atrè avèk lanmò enspektè polis la, komisè polis la ak direktè akademi an. Li ran. Li te touche Jean Pierre. Arington Rigaud. Egzakteman. Li te vle enpi yo di misye konnen krim nan. Yo di li pa konn moun konsa. Yo te mande l jou dat krim nan ki bò l te ye. Li di li te Miragwàn. Yo di konbyen tan li sot Miragwàn. E anba a li di li te gen prèske 1 an edmi depi li kite Pòtoprens. Non men nan dosye lapolis voye nan pakè a. Eske ou wè de eleman ki ta kanmenm lye misye a on gang paske si la polis di misye nan gang kanmenm gen de prèv paske gon ti gon minimòm ankèt pou la polis a mennen a eske genyen de endis kòm si la polis voye misye san anyen? La polis chaje misye yo di misye nan manm gang vitelòm men sa bon yo ka toujou di. Pa gen anyen telefòn misye? Telefòn misye sa te kache, SDPJ pa jwenn nimewo nèg gang yo ladan l. Pa gen oken nimewo ki kode. E menm kantaske nimewo a te kode, mwen t ap gen enfòmasyon sou nimewo k kode a, m t ap pran nimewo sa a, m t ap ekri Digicel, m t ap di pou kiyès nimewo sa ye, Digicel t ap di m telefòn sa a se telefòn tèl moun, tèl moun, tèl moun. Bon, anpil la, anpil nan yo tou, ou konnen Digicel fè dezòd tou, anpil nan yo, bon, ou konn tcheke Digicel tou, telefòn sa yo pa anrejistre frè m. ok. Wi sa e moun kap vann sim nan lari a. Nou pral vini sou Clovens Jean Jacques Liberasyon an. Pandan w pale de nèg ki gen telefòn yo men se de kòd yo mete e mwen raple m dènyeman te gen 3 jèn gason ki tap pran direksyon Grandans e ou te genyen de enfòmasyon sou yo ou arete mesye sa yo e malerezman oubyen erezman nap di l konsa ou pat jwenn zam sou yo mesye sa yo Enfòmasyon ta fè kwè ke nèg nan gang yo, yo gen de lyen avèk de otorite e ou te etone wè gen de nimewo wè se nimewo otorite politik e otorite jidisyè e menm de nèg ki nan lapolis. Monchè, pou m di w yon bagay byen, sa pèt arive nenpòt nèg nan peyi a ka gen telefòn komisè Miskaden. Alò, ti mesye Matisan yo, yo konn rele m, yo ban m presyon, yo di m yo konn kay mwen, yo sesi, yo sela, yo y ap kidnape mwen, y ap pase sou lanmè avèk mwen, y ap voye senk machin bako vin chache mwen. Men m toujou di yo m ap tann yo. E fò yo pa atann ke mwen menm m pral batay avèk yo tou senpleman avèk manchon ki nan men m nan. E m gen lòt mwayen pou m aneyanti yo a distans pandan ke m wè yo. Brèf, ban m ba l ou, sa ki ta rive la a gen nimewo nèg. Se pa paske yon nèg gen nimewo yon moun ki di ki li enplike avèk li. Men lesansyèl la, poukisa k fè li gen nimewo a? Li oblije maske l. Ou ka gen nimewo komisè Muscadin, ou mèt nimewo, ou retire Muscadin. Men poukisa k fè w ap mèt kapo 1, kapo 2, kapo 3, kapo 4? Lè w mèt kapo 1 an, lè w mande Digicel, Digicel di w nimewo sa entèl nimewo l ye. Gen plizyè chofè machin y ap di w wi nimewo sa se nimewo entèl. Dayè nimewo nèg gang yo, nèg anba sa yo, tout chofè machin konnen l. Avan yo pase, yo rele, yo di, a, ti pa yo a nan men yo, y ap pase bagay pa yo a Matisan. Ou menm, Pierre, yo genlè pa konnen nou menm. Men yon nèg ki komisè gouvènman, k ap travay, pa gen pa gen dwa pa gen nimewo vakabon sa yo. Èè vakabon sa yo, yo konnen rele w pou yo ba w presyon. Donk se pa paske yo di a la ou nèg sa yo ta kenbe m pou jwenn nimewo vakabon sa yo sou telefòn pa m, pa egzanp. Gen yon vakabon k ap rele m, k ap di m sesi, k ap di m sela. M ka toujou pran nimewo sa a, men m, men m, e pou m ekri entèl entèl sou li. Pi gen foto, pi gen yon seri de bagay sa yo, nèg sa yo pase hors de la presse. La presse pa enfòme. Sa yo fèt an silans. Lè piblik ta mande l la, pou l fèt la. Ok. Paske ban m ba l ou, Guerrier, fò n kle ak yon nèg. Kwè, pou w chanje yon peyi, pou w batay kont vakabon sa yo, fò w ka fè menm jan avèk George Washington. Fòk gen nèg ki pou bay swen yo, ki se lapolis avèk lajistis. Wap tande m? Fòk gen nèg k ap bay san yo tou. An fòk san nèg yo koule. Fòk gen dlo kap koule nan je manman yo, papa yo, frè yo, sè yo. Donk likid imèn yo fòk yo koule istwa likid imèn yo. Ki se dlo, ki se san, ki se swen. Fòk yo koule. Donk komisè Muscadin ap kontinye bay swèl anfas tout ti lagam ki gen zam kap teworize moun nan gran sid la. E sou nan lwès la. wap eseye travèse dip lan ou pap kapab si w ta resi travè si w ta tante travèse l mwen enfòme map kanpe yo e se si wa kanpe se si w vle kanpe wa kanpe dayè ou paka pa kanpe dayè m gen mwayen pou m fè w kanpe ok. Ok anfèt komisè jodi an pakè pran desizyon libere Clovens Jean Jacques. Men jèn gason sa foto l te gentan e video l te gentan ap pibliye kòm nèg ki nan gang, bon nan nivo pakè a m pa konnen ki dispozisyon n pral pran eske nap bal yon sètifika men jan l te di an sèke imaj li deja sal deja sa pral pran di tan pou misye kapab repare tèt li ou dakò? E si pakè a lage li otomatikman pakè a lage li e pakè a deja blanchi. Tout sa yon moun nan sosyete a kapab konsidere menm. Paske si l te nan gang, si te gen verasite nan sa yo di a, te gen prèv konkòdan, te gen endis ase ki sifizan, komisè Muscadin pa t ap lage non. Mesye si m t ap voye l nan prizon Tigwav oubyen m t ap voye l nan prizon Asavo, bon pou ke lajistis fè wout avèk li. pou nou kriye nan sosyete a. Nèg sa yo fè koule twòp san. Fòk san yo koule kèlke pa tou. Fòk manman yo, papa yo, frè yo, sè yo gen dlo nan je yo tou. Paske moun sa yo pa ka kontinye ap fè moun kriye. Nan Mikan la a, nèg yo kidnape 2 moun. Yo kidnape yon ansyen depite. Yo kidnape yon lòt ti ki abite tou pre Radyo Savaks. Jean Ernest Muscadin vin ban nou kout men nan Pòtoprens. Kòm si pa janm gon moun nan leta ki rapwoche w nan sans sa a? Nèg nan leta yo kounye a, yo gen dwa, bon, m p ap di yo pa gen volonte non, men sof ke ou konnen, yo kapab plis wi, konprann, paske. e. E bon, wi. Bon, pa yon seri de sektè ke m pa konnen. Ou konprann? Yo ka toujou pre, yo ka toujou ba w plen. Paske lè w gade, Prezidan Jovenel, se yon nèg ki te eli. Yon nèg, ou pa ka prezidan eli pou w pè batay a nèg sa yo. Wè w yon nèg ki pa prezidan eli ki vin la jodi a la, l ap toujou ede l. Donk, Prezidan Jovenel, w ap tande m? M pa ap di se l achte l non. Men, si l te gen, si l te gen kran. Yo tap kenbe goumen a nèg yo tap eradike nèg yo Ay jodia la m tou sa deja m te tou sa an prive Kiyès tip la wè jodia la kap bat kò yo kap fè grand gèl nan matisan kap ouvè kò yo m te gen enfòmasyon sou yo yo te pral pase nan otorite m pat gen lòd sèlman pou m te pou m te pou m te stope yo si m te gen lòd. Jodi a la non sa yo pa tap sikile ankò. Tou senpleman yo tap tande nèg sa yo pa la. Dayè m te gen enfòmasyon ke yon vye bri lizò ke nèg yo nan yon zo reken, yon ansyen depite yo pral pase yap travèse jiridiksyon an. Men jodi a la fèt sen mari, fèt sent mari nan fon de nèg gen 2 zan fete la yo paka met pye. Manman yo anba, yo gen sè yo anba, yo gen kay yo anba men yo paka desann. Si yo pa ka desann. Men, men, men, men sèche banm tou mando, banm tou mando sa piske m te fon ti pase anba a, m te wè mezon konstriksyon, kay ti lapli ap konstwi men kòmsi manman an menm, kòmsi kominote a pa janm pale a manman an paske moun nan Nip viktim de sa nèg yo ap fè la a. Moun Fondènèg viktim. Èske kòmsi pa gen okenn moun ki pale a manman misye? ki eksplike l si l pa ta ka ba yon kout men, m pa konnen, pa janm gon tantativ konsa k fèt. Aa yo pap janm ba la regle yo pè podyab yo pè pou chèf la ba yo ee bagay kraze yo yap toujou pè ok donk jodi a la kran moun kran majorite moun nan mit gen se paske yo konnen m kanpe avèk yo e yo kanpe avèk mwen tou ki fè ke lè yo konnen nèg gen zam nan zòn nan. Nèg la se bandi de li se asasen yo pa pèl yap relem e lè yo relem yo konnen map debake e lèm debake sa poum fè a map fèl. Ok dènyè Yeah. Boukante la parole Boukante la parole. Non m pap lage mik lan ba yo m pap lage. Boukante la parole. Kòm nou souliye non m sot site la, jodi a la mèt la, nèg sa yo si m kwaze avèk yo pou evite twòp tole fèt nan peyi a, ou tande m, ou ta gentan pale yo mate ou jwenn yo atè, men ou ta gentan pa janm jwenn tras nèg sa yo tou. Ay kanmenm, moun k ap pale yo, k ap kritike ou kèlkepò yo, yo pa ka pase matisan. Paske ou konn pale ak youn men ou pa konn pale ak tout. Ou two mòs fò ta voye foto ou deyò. Ou ka toujou rele entèl pou di tèk ou pral pase. Men lè w rele entèl ou pral pase a, entèl la kapab toujou rele sòlda yo deyò a di a ee tèl kado nwa, tèl koulè, tèl koulè gen pou l pase la. Epi lè w pase yo kite w pase. Sa pèt arive. Men ou ka rive pi devan yon lòt nèg yon lòt nèg ki pat resevwa apèl, ki pat nan staf sa a met bal sou ou wi. Pakè a, Jean Ernest Muscadin pran moun nan e ke moun sa a li disparèt oubyen moun sa a pap janm fè sa ankò. Epa paske gon bagay, talè, talè, talè CG. Paske gon, gon polemik kap fèt nan peyi a sou Facebook e oubyen nan de rezo yap di ke Muscadin sa a son nèg ki kriminèl etc. Kounya, paske eksplike moun yo. Nan ki kondisyon, nan ki kontèks on moun ka viktim oubyen l ka disparèt oubyen si m ap di mo a klèman yo ka egzekite l lè l ap pase nan zòn sa? Nan ki kontèks? Eksplike m. Paske gen de moun ki di tout bagay men dènyèman ou te pran ou te pran 3 nèg ki ou te pran 3 nèg ki pa t gen zam avèk yo men jodi an nèg sa yo dosye yo nan kabinè denstriksyon sa vle di yo pa mouri men di di nou. Nan ki moman yon moun ka viktim ki ka pèdi lavi l si l ap pase nan zòn nan oubyen yo ka deside egzekite l? Nan ki moman? Banm mal ou. Ti mesye matisan yo. Ti mesye ki nan geng yo. Ou tande m? Wi n ap koute w. Majorite chofè konnen yo. Majorite moun k ap pase bò lari a konn nèg yo. E se si, men gen nèg pa m k abite o kè di vilaj. Lè m di o kè, m gen nèg k abite o kè di vilaj, m pa bezwen presize. Lè nèg yo ap soti, nou enfòme. Lè y al Jeremi, nou enfòme. Gèye, ou gentan ap pale dizansyon an sa. Men, ki valè foto nèg m voye ba ou, m di w ki pase, pa tèl wa, men ki bò y ale, men ki bò y ale? Ou gentan ap pale dizansyon an sa. M pa fèk voye yon foto ba ou avè la a, m di w entèl, entèl, ak tout non l ekri ladan l. Men, men sa l ap tann dan vilaj la soti. Non men si nan, men tande tande, si si si nap fon si nap fon si nap fon travay pou peyi a ou ka kanmenm di di pòt di sa pòtoprens paske gen de enfòmasyon bon mwen m konnen gen de gen de mouvman ki konn pral fèt dèlma ou okouran de li men poukisa ou pa ka bay on nèg de on nèg enfòmasyon nan pòtoprens pou l fè swivi. Si m ta si m ta gen enfòmasyon pou m ta voye fò m ta voye l ba ti mesye swat yo men podyab ti mesye swat yo èske ti mesye yo ka deside yon bon maten yo pran galil yo, yo pran machin yo, yo di yo pral fè operasyon. Èske ti mesye si mwen pòtoprens yo ou ta voye enfòmasyon ba yo kòm mwen an kontak ak tout baz nèg sa yo, wap tande m? Èske nèg sa yo kounya ou pral di konsa ke ke ou pral menm si ou voye enfòmasyon ba yo yap di w CG yo pap kapab. Fò w pa bliye lapolis sa se ajan ki fè l. Lè m di lapolis sa se ajan ki fè l, se ajan 1, ajan 2, ajan 3, ajan 4. Se nèg sa yo nan lari a. Ki nan mouda w mache w? Ki yon fizi kap tire a bandi. Se pa gwo chèf yo. Gwo chèf yo se nan biwo yo chita. Donk a nèg pran kontak yo se avèk ti ajan yo. Ajan yo pa gen pouvwa vre. Se ba yo m te ka voye enfòmasyon an. E yo gen enfòmasyon an tou wi. La m voye l ba ou. M gen nèg Simon m voye l ba yo. M gen nèg Swat m voye l ba yo wi. Men domaj yo pa ka fè anyen. Tout aksyon pou nèg yo fè sou bandi a yo. Se yon kou izole wi. Jodi a kot ti Magali. Ou tande ti Magali nan peyi a? Èske w tande ti Magali nan peyi a?